Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon yon soulajman pou fanmi de moun sa yo nèg 400 mawozo yo libere. Elit la te trè di. Non, bagay la pa t di, Lanmò San Jou. Se pou moun yo bagay la di. Se pou moun ki nan mwen yo bagay la di. Men ekoute, se kanmenm yon trè bon jèst. Men on atan plis de twa, Lanmò San Jou. Se liberasyon anpil lòt moun. Paske, pa bliye gen anpil vwa ki leve nan sosyete a. E jounen jodi a la, nou panse ke e misyonè sa yo aparaman yo fè anpil tan. Se kanmenm la triste vi ke moun sa yo ap mennen paske nou sonje lè ou te genyen gwoup relijye yo nan men ou ebyen ou te rive yon kote pou di ke ou pa gen manje pou bay moun ankò. Jounen jodi a la m panse ke moun yo kapab nan move sitiyasyon. Donk lanmò 100 jou malgre tout. Otorite, kit nan peyi Dayiti, kit nan administrasyon amerikèn nan, ap peze pye yo sou akseleratè la, lanmò san jou, pa flechi a san pou san. Eske zak li poze a se yon acte de générosité? Bon, sa se la grande question qu'on se pose. Eske se yon avangou ke li bay? Eske genyen lajan ki bay pou kapab libere 2 moun sa yo? D'après les dires, donk fanmi 2 moun sa yo ta petèt antre an kominikasyon avèk mesye yo e peye lajan pou ke 2 moun sa yo kapab libere. Oparavan, anpil moun t ap di ke ben Lèzetazini pral pase a laksyon, Lèzetazini ap mete presyon sou gouvèneman ayisyen an, gen enfòmasyon ki te bay nan Radyo Eklè kote ke lajan gen tan bay yo pral libere misyonè yo. Men nou poko la. Kesyon sa a m ta kapab di se yon kesyon ki fè anpil deba pou kwè la. 2 nan 16. rete 14. Donk, èske se fanmi 14 yo, 17 byen sur se 17, èske fanmi 15 yo pral oblije bay kòb la la paske yo wè administrasyon amerikèn nan on ti jan ap trennen sou kesyon negosyasyon yo pou ta kapab pèmèt ke lòt moun sa yo libere. Ben, antouka, n ap tann paske. Nou konnen ke mesye sa yo se yo menm ki baron plenn nan, se yo menm ki wa aparaman! Ebyen, yo tèlman wa, jounen jodi a pou wè ke yo gen misyonè etranje nan men yo, enben peyi a li menm poko ka fè anyen. Se peut-être par la voie diplomatique, par la voie de la négociation y ap pase pou wè si yo ta kapab libere moun sa yo, passons à autre chose. D'abord quelques titres pour vous, La chasse aux Haïtiens ki yo menm an Repiblik Dominikèn ap kontinye an depi pwomès ki te fèt bay anvwaye spesyal Ayiti Daniel Supplice pa bò kote otorite dominikèn yo inikman pou 17 ak 18 nan mwa sila a ebyen fò n di ke gwoup dapui ak rapatriye epi refijye resevwa plis pase 400 migran pami yo fanm ansent nan pwen fwontalye Beladè ak Wanament, daprè responsab kominikasyon estrikti sila. Bon! Hum! Bagay yo vrèman di. N ap tounen sou kesyon sa rapid. Genyen 13 moun ki yo menm pèdi lavi yo, 73 lòt blese nan yon total 29 aksidan sikilasyon pou peryòd sòti 15 pou rive 21 novanb. Fò m di nou byen, kesyon aksidan sikilasyon se youn nan, m ta kapab di ensekirite, on appelle ça insécurité routière, ki bay anpil pwoblèm. Aksidan sa yo fèt notamman nan avni Marten Lutè King, Dèlma 40, Kanperen, Basen Ble, Kap Ayisyen, Nazon, Limonad, Vodrèy, Okay, epi tou sou wout 9. Lapolis li menm arete 3 resòtisan ameriken dorijin ayisyèn ki yo menm t ap sòti Nan peyi Etazini, vandredi nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture, nan kad operasyon ki mennen pa bò kote Direksyon Santral Polis Jidisyè nan tèt kole avèk komisarya ayewopò lan, e moun sa yo te gen an posesyon yo yon zam a fe ki se yon fizi AR-15 kalibre 5.56 milimètre epi 4. pistolè kalibre 9 milimètre daprè Garry Desrosiers e nap fèmen avèk kesyon ledikasyon nan peyi dayiti kote ke ebyen kesyon sa m ta kapab di bagay sa bay anpil pwoblèm paske gen anpil òganizasyon pou kwèl ye la ki yo menm ap leve vwa yo e pami òganizasyon sa yo se asosyasyon paran elèv dayiti ki gen nan tèt li konfidan fedner avèk anpil lòt manb ebyen ki yo menm leve vwa yo nap gen pou nou tande yo nan. journal, ou bien Émission format si là. Alors c'est parti encore une fois pour l'autre tranche de cette émission. La chasse aux Haïtiens. Lia continue en République dominicaine en dépit promesses qui qui par par bon côté. spécial d'Haïti Daniel Suplice. La bo kote otorite dominikanyo, Pou 17 ak 18 nan mwa sila, Gwoup Dapui Rapatriye, Refijye, resevwa 400 migran nan pwen fwontalye Beladè ak Wanament, daprè responsab kominikasyon strikti sila, Mike Lysias, ki di li regrèt ke otorite dominikèn yo pa rive respekte angajman yo. Ann tande l. Pou semèn ki sot pase la, rapatriman yo kontinye ap fèt jan sa te konn kontinye fèt, pa gen ralantisman ladan li, pa gen. Yo pa stope vreman avèk aktivite rapatriman wi toujou genyen moun ke Repiblik Dominikèn ap voye vini menm aprè ke yo te Daniel Supplice te soti nan misyon an Repiblik Dominikèn kote ke sou kote gouvèneman ayisyen an te voye li nan misyon pou te kapab al chita pale avèk dominiken yo sou pwoblèm sou ti tansyon ki te eklate ant 2 peyi yo men jiskaprezan aprè tout diskisyon tout rankont de pwomès ki te fèt nou wè ke vrèman anyen pa chanje jiska prezan pa rapò a sa ke dominiken yo menm yo te pwomèt nan kesyon kanpe avèk rapatriman yo. Eske nou genyen de statistik Mike? Ya, e pou semèn dènyè lan sèlman nou te kapab di bon jis apre Danlè Supplice te fin prezante konferans pou l te kapab eksplike tout moun li rankontre tout sa dominiken pwomèt epi fè rekòmandasyon a leta ayisyen e ke Repiblik Dominikèn te di ke y ap kanpe avèk dosye rapatriman yo sitou rapatriman fanm ansent avèk fanm k ap bay tete epi timoun yo epi nou menm nou kontinye ap resevwa kategori moun sa yo toujou sou fwontyè a sèke nou panse ke pa genyen yon. On angajman ke Repiblik Dominikèn respekte nan pwomès sa yo vrèman. Pou sèlman 17 avèk 18 novanm, gen plis ke 400 migran ke nou menm nou resevwa sou fwontyè a nan zòn Wanament avèk Beladè, nan fwontyè Nòdès avèk fwontyè Sant, kote ke genyen plis ke 400 migran ke yo voye vini. E se apre Daniel Soukis sòti an misyon kote ke li te anonse Repiblik Dominikèn pwomèt E Ayiti pou yap kanpe avèk rapatriman sa yo. E nan rapatriman yo genyen fanm ansent nan yo toujou. Sè ke sa vle di se pa sèlman dè migran òdinè ke yo pran pou voye vini, men genyen fanm ansent yo voye vini nan moman rapatriman sa yo. Genyen fanm kap bay tete, genyen timoun ki pami moun sa yo mennen vini an. Aprè Daniel Supplice sòti an misyon nan pale ansanm avèk yo, nan pran angajman. anvè Ayiti nan rankont ke yo te genyen. Genyen 3 resòtisan ameriken dorijin ayisyèn ki yo menm sòti nan peyi Etazini ki jwenn arestasyon yo vandredi pase a nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture nan kad operasyon ki mennen pa bò kote ajan direksyon santral polis jidisyè nan tèt kole avèk komisarya ayewopò la. Fòs lòd yo pwosede ak sezi 5 zam afe, pami yo yon fizi AR-15 kalib 5 pwen 56 milimèt epi 4 pistolè kalib 9 milimèt, daprè Garry Desrosiers, pòte pawòl de lapolis nasyonal Dayiti. Se sa yo ankò nan misyon santral politik Kè kote yap kwizine yo pou yo kapab gen plis detay e pou ke m konnen egzakteman a ki destinasyon zam sa yo. Dèk ou nan domèn sekirite, ou kapab fè apèl a nenpòt estrikti de sekirite ki atravè lemond. E sitou ke nèg yo soti Ozetazini avèk zam yo, si ke ankèt la mande sa, yap fè l. Nou konfime erezman liberasyon de 2 nan ansanm de moun ke Mesye yo te kidnape yo e sekestre e genyen ankò 16 ki sekestre nan gwoup de gang sa yo ki se 400 mawozo. Men pou le moman se yon dosye ki trè sansib. M pa p elabore plis men n ap kite. De preferans se estrikti ki amenaje pou sa, fè travay yo. 13 moun peri, sa vle di pèdi lavi yo, 73 lòt sòti blese nan yon total 29 aksidan sikilasyon sòti 15 pou rive 21 novanm 2021, daprè dènye bilan ki kominike pa bò kote òganizasyon Stop Aksidan an. Doktè Cassandra Jean François presize aksidan sa yo pwodwi notaman nan avni Martin Luther King, Dèlma 40, Kanperen, Basen Ble, Kap Ayisyen, Limonad, Vodrèy, Okay, Nazon, Wout 9. Direktris egzekitiv Sèvis Teknik ak Operasyonèl pou Palye ak Aksidan yo mande otorite yo nan leta pou kapab asime responsabilite yo. Pou semèn du 15 au 21 novanm 2021 sila a, o nivo de rezo stop aksidan, nou kontabilize yon total 29 aksidan ki fèt sou wout yo, k sou vwa piblik yo. Aksidan sa yo fè anviwon 86 viktim, kote ke genyen 73 moun nan 86 moun sa yo se de moun ki blese. E genyen 13 nan yo ki pèdi lavi yo swit a aksidan sa yo. Okou 2 semèn pase an, genyen plizyè kamyonèt ki chavire, pami yo, genyen yonn ki t ap fè trajè lavil, anfèt son bis lavil Kriswa ki li menm te fè yon gwo aksidan nan avni Martin Luther King nan, li te pote prè de 18 moun kote te gen elèv lekòl ladan li, Donk aksidan sila li te pase jou ki te mèkredi an. Epi genyen plizyè lòt aksidan ki fèt nan zòn Dèlma 40. Te genyen aksidan meurtrier ki fèt nan Kanperen, padon, nan Basen Ble. Nan Belè, nan Kap Ayisyen, genyen aksidan ki fèt, nan Limonad, nan Vodrèy, genyen aksidan ki fèt Pasrèn, Okay, epi sou wout 9 lan tou. Epi te genyen aksidan ki fèt nan zòn. Port Salut. Nou ap toujou sezi chak opòtinite ke nou jwenn pou nou bay enfòmasyon, pou nou toujou raple a chak moun k ap frekante wout yo, enpòtans ke sa genyen pou ke yo genyen yon atitid responsab. Paske depi gen move chofè, depi gen move usager de la voie publique, enben kapab genyen aksidan. E jeneralman nan kad bilan ke nou bay nan Stop Aksidan, genyen, toujou genyen omwen 10 pousan, nan moun ki viktim aksidan yo ki malerezman pèdi lavi yo. Dosye ki gen a wè ak ledikasyon nan peyi Dayiti, pòt pawòl Asosyasyon paran elèv Dayiti, Konfidan Fedner mande responsab yo nan ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl pou kapab adopte bon jan mezi pou pèmèt elèv yo ratrape Lè klas yo pèdi yo akòz kriz ki genyen nan peyi an, li atire atansyon otorite edikativ yo sou sitiyasyon liseyen yo ki ap pwoteste nan divès ri nan kapital la pou egzije prezans pwofesè nan sal klas yo epi tou li envite responsab yo nan ministè a pou kapab aji prese prese. N ap tande konfidan Fedner. Nou konstate yon lòt kote, elèv lise yo deja kòmanse pran lari pou egzije pwofesè nan sal klas yo oubyen pi bon kondisyon aprantisaj la. Aspayèd panse ane sa ki deja fenk kòmanse a gen twòp difikilte ki deja rive ladan l. Fòk responsab yo anpeche sitiyasyon sa kontinye dejenere. Kote nou konnen semèn pase a gen plizyè elèv lise ki pa mank de pwofesè pap travay deside pran lari fè presyon sou plizyè kolèj fòse yo kite sal klas yo Bilan, Gen plizyè elèv kolèj ki soti blese nan afwontman sa. Aspaed ap mande otorite yo pran mezi pou fasilite gaz la ki se yon pwodui transvèsal e enpòtan distribiye nan tout ponp nan tout peyi a, sa k ap pèmèt lekòl la fonksyone kòmsadwa, pandan n ap mande pou otorite nan leta yo remanbre konpayi transpò skolè a ki se Dignité ki te konn fasilite elèv yo rive nan lekòl yo san paran yo pa depanse twòp lajan. Lè n konsidere pwoblèm sektè edikatif la ap rankontre, pami yo, pwofesè lekòl ki pa touche byen, absans materyèl didaktik ak pedagojik ak sanitè ki pa gen nan lekòl yo, san konte pwogram dotasyon liv ak inifòm yo ki pa t orandevou ane sa a, Selon yon ankèt Aspayèd mennen, pwomès minis edikasyon nasyonal la, Marie Lucie Joseph te fè moun nan gran Sid aprè tranbleman de tè 14 dawout pase a pou ministè edikasyon nasyonal te akonpanye oubyen sipòte yo, jouk ka prezan menm yon kreyon poko rive jwenn viktim yo. Alòske n konnen gen yon fon nasyonal sou edikasyon leta pran pou ranfòse sistèm edikatif la. Nan sans sa a Spaed anonse l ap antreprand yon ankèt pou n konnen kote lajan sa a pase. Kisa l fè depi 2011 jiska jodi a? Juste avant de refermer cette édition, ebyen fòm di nou ke mwen genyen yon ti diplus mwen pote pou nou pa rapò ak polisye ki tonbe hier. Nou wè gen anpil vwa ki tap leve pou dire ke ebyen se ta nèg je nèf yo ki touye polisye an paske nèg je nèf yo tap al plase yon chèf nan Dèlma 32, misye pat dakò. Ben ekoute se pa la vrè rezon. Se sak fè m te di nou ke. Gon pakèt enfòmasyon lè w tande yo, si w pa kapab otantifye yo mete yo o kondisyonèl. Paske la a, anpil moun ap wè genyen de dout. Ebyen jounen jodi a la a, gen lòt vèsyon ki ap sikile otou de polisye sa a ki li menm tonbe. Sèten polisye ki genyen pwoblèm avèk Anpil lòt kòlèg, anpil lòt frèdam. Men ekoute kesyon je nèf nèg ti jinyò yo ki ta touye polisye sa a, se pa ditou vre. Sa konn rive ou nan diskisyon avèk on moun, moun nan di l pral touye w, epi on lòt moun bezwen w, li pase, li bang bang bang, li touye w, epi sa w tande a la a, se moun ou te gen pwoblèm avèk li a.